Operasyon dechifre bandi, operasyon kraze grenn bandi, operasyon met pye sou kou bandi, operasyon dechouke bandi, operasyon deniche bandi, lapolis frape fò Nan operasyon sa ki mennen nan Tòsèl medam e mesye kote lapolis arive enben antre nan fyèf chèf gang Vitelòm e mete anba kòd yon endividi ke yo ta gen soupsyon ebyen se ta yon manb aktif anndan gwoup gang sa kap dirije pa Vitelòm inosan nan Tòsèl nou konnen depi kèlke tan kap fè lapli e le botan depi kèlke tan kap touye moun kap kidnape moun kap vòlò afè moun kap vòlò machin moun Ebyen lapolis ki yo menm te akonpanye ebyen divès inite nan pnh la kote yo arive donk mennen operasyon dechifre bandi sa, operasyon demantle bandi sa, chèf gang Vitelòm nan moman nap pale la ki vrèman panike, misye gen pwoblèm, misye gen tèt fè mal paske lapolis sèmante fòk yo rive sou chèf gang Vitelòm sa ki li menm mete lavi moun tòsèl. Donk ki mete lavi moun Tòsèl an danje ki mete e doke tout Tòsèl la tèt anba tèlman nèg sa yo ap bay pwoblèm ebyen lapolis ki yo menm deside fwa sa a e doke pa gen wout pa bwa fòk yo mete lapat sou chèf gangan Vitelòm fòk yo mete lapat sou tout nèg yo menm ki akonpanye Vitelòm k ap teyorize anwo a k ap bay pwoblèm e doke kap touye moun vòlò afè moun e lapolis la a doke operasyon sa a son operasyon gason pa kanpe e yo mete anba kòdon yon endividi pou kounnye a la a ki li menm nan men dcpj ki pral gen pou l reponn kesyon e pou l bay tout detay sou enben ki kote vitelòm li menm e donk li jwenn nan toutan zam akan e lajan e tout minisyon ke l genyen eben si son boujwa k kanpe dèyè l si son nèg nan politik la ki kanpe dèyè l eben vitelòm pral nan kouri e sòlda sa ke yo pran la misye pral gen pou l bay tout sa l konnen konsènan gwoup gang sa medam e mesye. Dosye vare a, donk se teyat kap fèt, jiskaprezan chèf gang Babekyou li menm kanpe dan, chèf gang Babekyou kanpe pi di, donk pi solid, Ariel Henry misye jiskaprezan la a, donk panike paske yo tap tann konkou fòs militè etranje men se byen domaj jiskaprezan peyi Kanada, otorite kanadyèn yo yo menm poko deside, Etazini li menm kap fòse Kanada pou deside men Kanada poko Enben Ariel Henry la a ki li menm santi bagay yo vrèman pral chavire pou li e misye gen pwoblèm. Dosye Esaü Cesar ki li menm sible nan dosye lanmò Eric Jean Baptiste la a pou kourè n ap pale la a ke dcpj te voye manda ba li pou al reponn kesyon pou di kisa l konnen. E selon mèt Caleb Jean Baptiste a e donk Esaü Cesar se pa li menm ki te fè deklarasyon an men se ta pito lwa oubyen chwal Esaü César ki li menm pote non Ti Jean ki se yon ribrik ki pase anndan emisyon Maten Deba enben kote Ti Jean toujou vini e fè de gwo revelasyon men fwa sa a Ti Jean genlè te fè yon revelasyon donk ki ka kont lavi Esaü César paske ebyen Esaü César ki li menm nan kouri la avèk leta ayisyen sou dosye asasina Eric Jean Baptiste nou konnen ki nèg nan Laboul 12 te tire e selon chèf gang Ti Makak la ke yo ta lonje dwèt byen long nan figi l kòm kwa se li menm ki retire lavi Eric Jean Baptiste, ebyen Ti Makak ki li menm sèmante li pa konnen bagay konsa men se ta pito e donk e de lòt nèg nan sektè prive a, de lòt nèg tou enben ki yo menm ta genyen konfli politik yo avèk pwopriyetè pèritènèl loto a jodi a la ki li menm ap glase nan mòg aprè chèf gang E nèg ame san idantifye ilegalman retire lavi Eric Jean Baptiste. E nou pral envite w gen plis detay anndan videyo sa a. N ap di w rete konekte paske gen dezenfòmasyon la a ke ou dwe tande anndan menm videyo sa a ke nou pral envite w tande avèk nou. Rete konekte, bòn ekout tout moun, n ap tounen. Merci à vous. Wi, gen anpil pwoblèm nan pnh lan, gen pase mèt pou fèt, gen anpil polisye tou ki vle travay, an depi de tou. Men jan m souvan di l, se mank volonte bò kote otorite leta yo nan pi wo nivo ki koz ke n ap soufri jan n ap soufri a. Ok se souvan otorite yo jan yo aji ki rann ke gang yo vin pwisan paske yè m tap di l jodi an la chak kote w pase gon chèf gang kap kòmande men kote leta a e yè m te lanse yon mesaj nan fen emisyon an pou moun ki ap viv nan Girado e map redi l aprè midi an pou plis zòrèy tande l. pou yo pa di ke m pa di yo sa. Paske mwen menm m toujou ap fè yon travay, bon, e Edyon ki lansè d'alèt, men m toujou ap fè yon travay avangadist pou m di peyi a kisa bagay lan ye. Si genyen de eleman de fòmasyon ke m genyen, rapidman m pataje l ak nou pou m di nou pran prekosyon kilfo. Pa egzanp. pandan map pale avè nou an, gen yon strateji ke Vitelòm ap itilize, se, a Vitelòm dure papa, gon strateji misye ap itilize pou l kapab anvayi zòn Girado, Dupont, Dyèg, Berte, Bwa Mokèt, Boulay, pou m site sa yo sèlman. E map mande tout sitwayen ki nan zòn sa a, moun ki gen kay ki nan zòn ke m sot site la yo, map site yo ankò, Girardeau, Dupont, Dyèg, Berte, Bwa Mokèt, Boulay, pou yo pran anpil prekosyon. Paske strateji nèg yo, lè yo bezwen rive nan yon zòn, yo itilize medam yo. E kel bon m pa vle sa map di la pou l al deranje kòm si yon jèn fi oubyen yon moun serye ki ta vle al abite nan zòn nan non. Men avan nou lwe yon fanm kay, yon fanm sitou kay, fò n chèche anpil enfòmasyon sou li. Paske ki sa nèg yo fè? Yo itilize medam sa yo, hein, pou al anfème kay nan zòn nan. E kelkeswa pri moun yo mande yo pa kouri pou pri. Bon m repran sa a la sosyete. Si nou remake yon seri de jenn limena sitou sa ki ou konprann limena yo nou konnen yo. Donk si w remake yon seri de limena k al lwe kay la nan men w e kelkeswa pri nou ba yo yo pa fè bak Atansyon, se vre w bezwen kòb la, men atansyon tou ou pa fè w konplis lòske zòn nan vin dejenere nan men nou. Bon, m repran sa m di a pou m pa kòmsi mete pèsòn nan tèt chaje. Sa ka rive gen yon jenn fanm ki bezwen yon chanm kay pou l rete trankilman. Li pa fòseman fè pati de kategori moun ke m di yo. Men avan nou kouri lwe yon moun kay nan zòn sa yo, pran anpil prekosyon. Paske enfòmasyon mwen genyen, jisteman, nèg yo itilize jenn fi sa yo, hein, papa Minik manm nan mawon, li oblije nan mawon, e pa nan menl Kristal al pran, tal pran blende avan yè a, e menm yo menm, e menm baz la, pa gen pwoblèm, tande wi. Moun sa yo nan zòn sa yo pran prekosyon paske nèg yo itilize jenn fanm sa yo vin lwe kay. Kèlkeswa kòb yo mande yo pa gen pwoblèm pou yo peye kay lan. Alòske se tabli yo ap tabli katye jeneral yo. E nèg 400 mawozo yo fè sa nan Tomazo. Avan yo penetre yon seri de zòn nan Tomazo, yo plase ak jenn fanm nan zòn nan. E se jenn fanm sa yo ki pral fasilite ke yo rantre nan zòn nan. Yo fè sa nan kabarè avanyè la tou. O pwen ke w wè m te denonse yon limena. Yo pote boure yon pakèt jenn fanm nan kabarè yo plase ak bandi. E se jenn fanm sa yo ki vin fasilite ke bandi rantre nan kabarè san pwoblèm. Bagay yo anpil. Bagay yo tris wi. Bagay yo anpil wi. Bagay yo anpil. Bagay yo tris anpil. Si n pa pran sa m di nou yo. Enben nou t konnen e nou t konnen men sam diw la se bon lòl ye wi apa sa atè a m ye ha atè a m ye a nuit an nèg yo map gade yo map swiv yo ou konprann mwen m di pèp la m di sosyete a metel sou men li si lapolis vle tou la pote yo sekou se yo menm ki chèf nan peyi a men mwen m pale ak sosyete a popilasyon an si w abite zòn Girardeau Dupont zòn Diègue Berthe. Donk mete w sou men w, anlè prèske sou malik yo, e si w wè nèg ap vin lwe kay nan men nou, oubyen fanm k ap vin lwe kay, epi nenpòt lajan n mande an ameriken ou an ayisyen, epi rapidman ou wè yo pa gen pwoblèm, donk fòk ou pridan, fò w pridan, paske bagay yon ti kras konplike, ok, donk bagay yo plis ke konplike. Bon! Antouka, se se sa m t ap di nou ke m swete nou pran anpil anpil prekosyon nan zòn sa yo paske genyen bandi ki vle al tabli katye jeneral yo anlè a nan Petyonvil. Kòm yo kòmanse l. Yo kòmanse l. Paske yè m t ap di m t ap trase trajektwa sa pou nou. Gon menas ki pandye sou Ayiti la a. M pral montre n si n pa mele nan peyi a. Ki menas li ye lasosyete? Gon menas ki pandye sou Ayiti, menas lan, nèg ak zam atake plizyè kontwolè moun, kontwolè sa yo, yo atake. Tande wi peyi a. Gen plizyè kontwolè yo atake. Kontwolè ayeryen. Kidonk moun ki la pou kontwole zafè aterisaj avyon yo nan peyi dayiti. Nèg ak zam atake yo. Kounya ki menas ki pandye sou nou la? Menas ki pandye sou nou an lè yo fin atake moun yo, genyen anpil pawòl k ap di la, m t ap gade yon atik ke Miami Herald pataje, kote ke genyen otorite yo ki t ap ap reflechi, pou yo ta sispann vòl sou Ayiti paske Ayiti a vin reprezante yon veritab menas pou vi moun. Tande w peyi a. Genyen Merci Genyen yon tantativ danlèvman ki fèt sou 3 kontwolè ayeryen tou prè ayewopò la. Tande w peyi a! E sa t fè w tande te gen pawòl ki di yo al kidnape moun ayewopò a anndan yo? E pa sa bagay lan ye. Pafwa nou di bagay yo men n pa gen vrè enfòmasyon an. Se pa t sa bagay lan ye zafè yo di moun antre èpòt al kidnape moun. E pa t sa bagay lan te ye. Ok? Donk, ta sanble ke nèg yo te ta pral travay oubyen ap sot travay paske m pa konn a ki lè egzatteman sa pase. Ebyen nèg ak zam al tante kidnape yo tou prè ayewopò entènasyonal lan. Sa yo anpil, sa yo anpil wi. Sa ki vin fè ke kounye a yo di yo gen de zenkyetid sou zafè sekirite espas ayeryen peyi Dayiti. Donk gen federasyon entènasyonal dè asosyasyon de kontwolè ayeryen, nan yon kominike yo pibliye sou sit ofisyèl yo, yo di ke yo gravman preokipe swit ak atak nèg ak zam fè sou yo samdi aprè midi tou prè ayewopò Toussaint Louverture nan kapital Pòtoprens. Yo anpil. Sa vle dire ke pandan moun yo nan machin yo, nan machin travay yo, nèg ak zam atake yo e yo louvri bal sou yo. Gen omwen youn ki blese pa bal. Bagay yo anpil. Donk, swit ensidan sa a, kote gen youn nan kontwolè ki blese pa bal nan janb, kote se an urjans misye nesesite yon entèvansyon chirurjikal, genyen Ofis Nasyonal Avyasyon Sivil Dayiti, OFNAC, tande wi peyi a! Tande kisa Miami Herald ekri, Apre atak ki fèt sou moun sa yo, ki yo menm gen fòmasyon nòmal pou travay kòm kontwolè nan ayewopò lan, dapre Miami Herald, OFNAC. itilize, li pa di ta non, li di OFNAC itilize yon seri de moun ki pa kalifye, ki pa gen lisans pou kontwole syèl peyi a. Dapre sa Trice Gilbert ki se direktè vis prezidan pou rejyon Amerik lan nan Asosyasyon Kontwolè Ayeryen yo deklare. Aah Nou gen pwoblèm tout jan, m gen enpresyon nou pa reflechi, ou wè ayisyen kap viv la, ou wè nèg kap fè politik la yo pa konprann, yo pa konprann nan kisa n ye, yo pa konprann non, sa di yo atake nèg ak zam, pete bal sou kontwolè kalifye kap travay ki kontwole espas ayeryen an. nèg atake yo, yo 3, gen youn ki blese. Kounye a gen presyon. E dapre Miami Herald, OFNAC itilize yon seri de moun ki pa gen konpetans pou sa. Men y ap fòse fè travay la alòske yo pa kalifye, yo pa gen lisans pou sa. Dapre sa Gilbert deklare, ki se direktè vis prezidan Asosyasyon Kontwolè Ayeryen yo. yon òganizasyon pwofesyonèl endepandant ki baze a Monreyal, ki reprezante plis pase 50 mil kontwolè ayeryen nan plis pase 133 peyi, don Ayiti. Bagay yo depase limit.